Sa pou n fè? Se yon gwoup polisye pou n monte. Premye sa se an nou kanpe yon gwoup polisye, yon gwoup whatsapp, yon gwoup polisye. Brigad, san, sa, sa, nou, leta pa konn sa a. Fè nou konnen l pase n ap viktim pou n ap, an n rezoud pwoblèm nan. Se sèl konsa n ka rezoud li. Se nou a pèp la k pou rezoud li. Men kòm pèp la tou m wè pèp la tankou bay zonbi kaka sou li tou. Nou ka rezoud li. Se nan men nou zam ye. Yon gwoup polisye la, nou kanpe la. Zero tolerans, nou kapab teworis tou. Menm jan bandi ap mache fiziye bon grenn moun san rete a, nou moun ap tonbe tou pa konn sa kap pliye yo. Chak tan w di an nou fè sa, on nèg yo di w gen nèg nan mitan nou k pral trayi. Fiziye l! Pase nan on fòs depi w trayi se pou w mouri, se konsa l ye. Se disiplin ki pou, se disiplin ki pou mennen w kote w vle rive a. Disiplin! Nou monte yon brigad de 250 nèg, de 200 nèg, 10 nan yo trayi fizye yo. Pa gen afè polisye, nou pap fizye polisye. Depi e polisye, depi l trayi, l pa polisye ankò. Ba yo lòd yo e. Si Fidel Castro pat fout met lòd, revolisyon an tap rive? Li avèk lòt ajanten an, revolisyon an tap rive? Yo tap atenn objektif yo? Enben, sa l fè a nou pa ka fè l tou? Nou pa ka revòlte tou? Nou pa nou pa ka revolisyone tou? On grenn nan mitan nou pa bon touye l. Chak grenn a kann ou jwenn nou touye l. Menm jan n ap touye nèg la n ap touye ou tou. Polisye a pa ka mouri tou? Se li k koz ou pa ka kraze rezo a men ou touye l li menm. Non chita kon sa la. Timoun nou e nan foto y ap fout montre nou. Y ap gen anpil timoun se nan foto y ap montre yo papa yo. Nan foto. Pase jan m wè yo pati avè nou la. Nan foto. Humm m ka mouri aprè midi a la, m ka mouri talè la, men janm wè yo pati avè nou la nan foto, gen anpil timoun kap konn papal nan foto, la polis fout lach twòp, nou fout lach twòp, nou fout lach twòp. Mwen m pap di la polis anyen ankò nan, toujou chita la fè kaka, pase m wè kaka nap fè la, chak jou andeyo arete sa yo, mwen sèl Muscadin m wè kap fon travay. Men apre sa m tande lapolis arete sa, lapolis arete tan nèg a zam, nou wè, fè l konsa. Nou wè, n ap konn jòj. Y ap fizye nou tout grenn pa grenn. Gad yon nèg ki tonbe la menm. Gad yon nèg ki tonbe. Nan ki sa l te ye? Nèg a chèf sikilasyon, nan ki sa l te ye? Sa li, yo pa ka pran nèg ti Magali, yo pa ka pran nèg sa yo. Epi nenpòt nèg yo ni yon polis an inifòm yo pran. Jodi a se misye l te ka. Mwen menm tou, mwen lè m pral nan yon bank m met inifòm pou m kapab anliy. And Sak fè sa lapolis sa yon sèl jan ap fonksyone depi epa nou depi se pa nou depi se pa nou enben gon jou lap ou menm rete la rete la tankou yon bann makak yap fout yap fout antere nou tout tou an makak chak jou nou sou fesbouk moun ap moun ap toujou ap di nou te bon nèg woy bon nèg bon nèg wè mwen mpa bezwen tit mpa bezwen lwanj sa mwen map kanpe gade nou fò ta di yon bann zonbi ki nan lapolis fò ta di zonbi pete sou nou se nou k fòs zam nan mwen m wè nou pi mal nou Nou tankou bann fi, nou tankou bann fig mi. Ou wè tout dan pouri sou nou gen fòs. E se nou k fòs zam nan. Lame te konn pran kakasò nan men moun. Moun ki ta pou ba w lòd yo, se yo menm ki se yo menm k ap founi bandi zam, se yo k ap founi bandi minisyon, k ap bay bandi kòb, k ap kouvri bandi. Nou nou pa gen tan sa pou n fè? Pa rebele. Pa revòlte. N ap konn jòj. Pa fout tonbe touye anpe nan founisè sa yo la. Gwo se de boujwa la, kan yo kan yo wè y ap fout pran bal la pou wè. Yo pa konn kot bal ap sòti. On brigad polis ap touye w la an sivil tout jounen. Pa fout tounen teworis tou pou n mache touye yo. N ap konn jòj. Timoun fèt kare pa gen papa nan peyi sa a. Pase anba anviwon 16 mil polisye sa yo la a, timoun fèt kare pa gen papa. Timoun fèt kare leve san papa. Wè! Nou fout chita la tankou bann kaka, yon bann pil kaka. Tankou yon bann zonbi, tankou yon bann yon bann malpwòpte, kaka ap tire nou tout jounen, kaka ap tire nou tout jounen, lè lè lè vin fè makak, vin fè vo kite yo voye nou fè rara. Fè nwa vin fè makak tou, bay bay choute kèk malere, choute kèk inosan. Kote nèg yo yo pa fout la vre, moun k'ap fè dega yo kote yo yo pa fout atè a la vre, e sendomeng yo yo son son elikoptè ki vin avè yo, yo pa fout la yo vini, e pa sòti fraksyon piyante nan ti twa, kot twa ye? Nou pa fout wè kaka yap fè nou fè? Si yo te fout bezwen, si yo te fout bezwen kanpe ensekirite a moun ki sou tèt nou yo, yo pa fout konn sa pou yo te fè? Yo pa fout konn ki kantite nan nou, ki materyèl pou yo ba nou epi ki kote pou yo voye nou al demantle? Ap fè nou fè la a gwo fon bann rara, mwen tout operasyon mwen wè rara m tou wè yo fè. Rara yo ye bon sa yo janm itil. Okontrè se anmède nan lanmède bounda yo, kanonmède bounda yo, se sak fè se sak fè polisye an inifòm sa yo ap tonbe nan lari a la a. Nèg kap nèg kal anmède yo pa mouri yo nan cha la yo pa mouri se toujou yon nèg kan inifòm nan lari yo sispèk son polisye li ye yo tou pranl pase yo chimè deja se chimè mwen nan fè yo chimè si nou bezwen demantle izon pa konn kotel ye kot vilaj de Dye paka demantle la annik fèmen la fè marin fèmenl pa dèyè epi nou ansèklel pa devan la li pa tou fini non yo kitel nan figi boulala kanl sòti lap anmède moun yo voye nou nan blende al fè rara li rantre kanna alel sòti ankò nou wè son lago. Plak ou kache, m pa konn kiyès ki dèyè lòt an tou, ant lapolis ak yo m pa konn kiyès ki dèyè, pase tou gon moun kap kouri dèyè yon lòt, m pa konn kiyès ki devan kiyès ki dèyè, gadon nèg ki tonbe la menm, sa fèm mal, sa fèm mal anpil, gad jan jij tonbe avan è, kot dwa de lòm, ou pap tande yon mèd, se pa nou ki pou fout tèt nou jistis. Nou pa fout ka leve yon bon jwa nou konnen pa gen prizon pou founisè sa yo, pa gen prizon pou politisyen sa yo, pa gen prizon pou boujwa sa yo k ap bay kòb. Gen yon seri de nèg nan gouvènman k ap kouvri pou yo, k ap ba yo minisyon. Pa gen prizon pou yo. Sa pou n fè? Mouton brigad la tou, zewo tolerans k ap touye yo. Menm jan n ap idantifye antèn yo, n ap mache fizye founisè yo tou. Konnya la wap wè yo pè sak kouri kouri epi gang nan tou kanpe paske li pa gen mwayen ankò pou l fonksyone. E gang nan menm kanpe pa kite lòm kanpe l di w li pa vwayaje, li pa enpòte, li pa ekspòte. Depi w wè bagay nan men l se ke vin yo vin jwenn li, enben chèche konn sa k ap ba l yo fizye moun sa epi lapè. Konnya vide lòm pa t ap jwenn ankò. Nou chita ap fon bann rara Henri pè Henri pè zenzen se yon ton bon nèg se ton bon nèg yo fèk kare di nou bon nèg yo fèk kare di nou bon nèg e se konnya timoun pral leve san papa n ap konn jòj bann makak. Kisa pou n fè? Se yon gwoup polisye pou n monte. Premye sa se ann kanpe yon gwoup polisye, yon gwoup watsap, yon gwoup polisye. Brigad, sa, sa, sa, leta pa konn sa a. Fè nou konnen l pase n ap viktim pou n ap ann rezoud pwoblèm nan. Se sèl konsa n ka rezoud li. Se nou ak pèp la k pou rezoud li. Men kòm pèp la tou m wè pèp la tankou bay zonbi kaka sou li tou. Nou ka rezoud li. Se nan men nou zam ye. Yon gwoup polisye la nou kanpe la. Zero tolerans, nou kapab teworis tou. Menm jan bandi ap mache fiziye bon grenn moun san rete a, nou moun ap tonbe tou pa konn sa kap pliye yo. Chak tan w di an nou fè sa, on nèg yo di w gen nèg nan mitan nou k pral trayi. Fiziye l! Pase nan on fòs depi w trayi se pou w mouri, se konsa l ye. Se disiplin ki pou, se disiplin ki pou mennen w kote w vle rive a. Disiplin! Nou monte yon brigad de 250 nèg, de 200 nèg, 10 nan yo trayi fizye yo. Pa gen afè polisye, nou pap fizye polisye. Depi polisye, depi l trayi, l pa polisye ankò. Ba yo lòd yo. Si Fidel Castro pat fout met lòd, revolisyon an tap rive? Li avèk lòt ajanten an, revolisyon an tap rive? Yo tap atenn objektif yo? Enben, sa l fè a nou pa ka fè l tou? Nou paka revolte tou? Nou paka revolisyone tou? On grenn nan mitan nou pa bon touye l. Chak grenn a kan nou jwenn nou touye l. Menm jan n ap touye nèg la n ap touye ou tou. Polis la paka mouri tou? Se li k koz ou paka kraze rezo a men ou touye l li menm. Non chita kon sa la. Timoun nou e nan foto y ap fout montre nou. Gen anpil timoun se nan foto y ap montre yo papa yo. Nan foto. Pase jan m wè yo pati avè nou la. Nan foto. Humm m ka mouri aprè midi a la, m ka mouri talè la, men janm wè yo pati avè nou la nan foto, gen anpil timoun kap konn papal nan foto, la polis fout lach twòp, nou fout lach twòp, nou fout lach twòp. Mwen m pap di la polis anyen ankò nan, toujou chita la fè kaka, pase m wè kaka nap fè la, chak jou andeyo arete sa yo, mwen sèl Muscadin m wè kap fon travay, Men apre sa m tande lapolis arete sa, lapolis arete tan nèg a zam, nou wè, fè l konsa. Nou wè, n ap konn jòj. Y ap fizye nou tout grenn pa grenn. Gade yon nèg ki tonbe la menm. Gade yon nèg ki tonbe. Nan ki sa l te ye? Nèg a chèf sikilasyon, nan ki sa l te ye? Sa li, yo pa ka pran nèg Ti Magali, yo pa ka pran nèg sa yo. Epi nenpòt nèg yo ni yon polis an inifòm yo pran. Jodi a se misye l te ka. Mwen menm tou, mwen lè m pral nan yon bank m met inifòm pou m kapab anliy. And Sak fè sa lapolis la yon sèl jan lap fonksyone depi se pa nou depi se pa nou depi se pa nou enben gon jou lap ou menm rete la rete la tankou yon bann makak yap fout yap fout antere nou tout tou an makak chak jou nou sou fesbouk moun ap moun ap toujou ap di nou te bon nèg woy bon nèg bon nèg wè mwen mpa bezwen tit mpa bezwen lwanj sa mwen map kanpe gade nou fò ta di yon bann zonbi ki nan lapolis fò ta di zonbi pete sou nou se nou k fòs zam nan mwen m wè nou pi mal nou Nou tankou bann fi, nou tankou bann fig mi. Ou wè tout dan pouri sou nou gen fòs. E se nou k fòs zam nan. Lame te konn pran kakason nan men moun. Moun ki ta pou ba w lòd yo, se yo menm ki se yo menm k ap founi bandi zam, se yo k ap founi bandi minisyon, k ap bay bandi kòb, k ap kouvri bandi. Nou nou pa gen tan sa pou n fè? Pa rebele. Pa revòlte. N ap konn jòj. Pa fout tonbe touye anpe nan founisè sa yo la. Gwo se de boujwa la, kan yo kan yo wè y ap fout pran bal la pou wè. Yo pa konn kot bal ap sòti. On brigad polis ap touye w la an sivil tout jounen. Pa fout tounen teworis tou pou n mache touye yo. N ap konn jòj. Timoun fèt kare pa yon papa nan peyi sa a. Pase anba anviwon 16 mil polisye sa yo la a, timoun fèt kare pa gen papa. Timoun fèt kare leve san papa. Wè! Nou fout chita la tankou yon bann kaka, yon bann pil kaka. Tankou yon bann zonbi, tankou yon bann yon bann malpwòpte, kaka ap tire nou tout jounen, kaka ap tire tout jounen, lè lè lè vin fè makak, vin fè vo kite yo voye nou fè rara, fè nou ap vin fè makak tou, bay bay choute kèk malere, choute kèk inosan. Kote nèg yo e pa fout la wè, moun kap fè dega yo kote yo e pa fout atè a la wè, e sendomeng yo e son son elikoptè ki vin avè yo, e pa fout la yo vini, e pa sòti fraksyon pyè te nan ti 3, kot 3 ye? Nou pa fout wè kaka yap fè nou fè? Si yo te fout bezwen, si yo te fout bezwen kanpe ensekirite a moun ki sou tèt nou yo, yo pa fout konn sa pou yo te fè? Yo pa fout konn ki kantite nan nou, ki materyèl pou yo ba nou epi ki kote pou yo voye nou al demantle? Ap fè nou fè la gwo fon bann rara, mwen tout operasyon map mande pa rara m tou wè yo fè. Rara yo ye bon sa yo janm itil. Okontrè se anmède nan anmède bounda yo, kan nou anmède bounda yo, se sak fè se sak fè polisye an inifòm sa yo ap tonbe nan lari a la. Nèg kap nèg kal anmède yo pa mouri yo nan cha la yo pa mouri se toujou yon nèg kan inifòm nan lari yo sispèk son polisye li ye yo tou pranl pase yo chimè deja se chimè mwen nan fè yo chimè si nou bezwen demantle izon pa konn kotel ye kot vilaj de Dye paka demantle la annik fèmen la fè marin fèmenl pa dèyè epi nou ansèklel pa devan la li pa tou fini non yo kitel nan figi boulala kanl sòti lap anmède moun yo voye nou nan blende al fè rara li rantre kanna alel sòti ankò nou wè son lago. Plak ou kache, m pa konn kiyès ki dèyè lòt an tou, ant lapolis ak lòt m pa konn kiyès ki dèyè, pase tou gon moun kap kouri dèyè yon lòt m pa konn kiyès ki devan kiyès ki dèyè, gadon nèg ki tonbe la menm sa fèm mal, sa fèm mal anpil, gad jan jij tonbe avan è, kot dwa de lòm, ou pap tande yon mèd, se pa nou ki pou fout tèt nou jistis, nou pa fout ka leve yon bon jou la nou. Nou konnen pa gen pa gen prizon pou founisè sa yo, pa gen prizon pou pou pou pou politichyen sa yo, pa gen prizon pou boujwa sa yo k ap bay kòb, gon se de nèg nan gouvènman k ap k ap kouvri k ap kouvri pou yo, k ap ba yo minisyon, pa gen pa gen prizon pou yo. Sa pou n fè? Mouton brigad la tou zewo tolerans l ap touye yo. Menm jan n ap idantifye antèn yo n ap mache fize yo, mache fize founisè yo tou. Konnya la wap wè yo pè sak kouri kouri epi gang nan tou kanpe paske li pa gen mwayen ankò pou l fonksyone. E gang nan menm kanpe pa kite lòm kanpe l di w li pa vwayaje, li pa enpòte, li pa ekspòte. Depi w wè bagay nan men l se ke vin yo vin jwenn li, enben chèche konn sa k ap ba l yo fizye moun sa epi lapè. Konnya vide lòm pa t ap jwenn ankò. Nou chita ap fon bann rara Henri pè Henri pè zenzen se yon ton bon nèg se ton bon nèg yo fèk kare di nou bon nèg yo fèk kare di nou bon nèg e se konnya timoun pral leve san papa n ap konn jòj bann makak. Kisa pou n fè? Se yon gwoup polisye pou n monte. Premye sa se an n kanpe yon gwoup polisye, yon gwoup watsap, yon gwoup polisye. Brigad san, sa, sa, leta pa konn sa a. Fè nou konnen l pase n ap viktim pou n ap an n rezoud pwoblèm nan. Se sèl konsa n ka rezoud li. Se nou a pèp la k pou rezoud li. Men kòm pèp la tou m wè pèp la tankou bay zonbi kaka sou li tou. Nou ka rezoud li. Se nan men nou zam ye. Yon gwoup polisye la nou kanpe la. Zero tolerans, nou kapab teworis tou. Menm jan bandi ap mache fiziye bon grenn moun san rete a, nou moun ap tonbe tou pa konn sa kap tiye yo. Chak tan w di an nou fè sa, on nèg yo di w gen nèg nan mitan nou pral trayi. Fiziye l! Pase nan on fòs depi w trayi se pou w mouri, se konsa l ye. Se disiplin ki pou, se disiplin ki pou mennen w kote w vle rive a. Disiplin! Nou moute yon brigad de 2 250 nèg, de 200 nèg, 10 nan yo trayi fizye yo. Pa gen afè polisye, nou p ap fizye polisye. Depi e polisye, depi l trayi, l pa polisye ankò. Ba yo lòd yo. Si Fidel Castro pa t fout met lòd, revolisyon an t ap rive? Li avèk lòt ajanten an, revolisyon an t ap rive? Yo t ap atenn objektif yo? Enben, sa l fè a nou pa ka fè l tou? Nou paka revolte tou? Nou paka revolisyone tou? On grenn nan mitan nou pa bon touye l. Chak grenn a kan nou jwenn nou touye l. Menm jan nap touye nèg la nap touye ou tou. Polis la paka mouri tou? Oh se li k koz ou paka kraze rezo a men ou touye l li menm. Non chita konsa la. Timoun mwen nan foto yap fout moutre nou. Yap gen anpil timoun se nan foto yap moutre yo papa yo. Nan foto. Pase janm wè yo pati avè nou la. Nan foto. Humm m ka mouri aprè midi a la, m ka mouri talè la, men janm wè yo pati avè nou la nan foto, gen anpil timoun kap konn papal nan foto, la polis fout lach twòp, nou fout lach twòp, nou fout lach twòp. Mwen m pap di la polis anyen ankò nan, toujou chita la fè kaka, pase m wè kaka nap fè la, chak lè yo arete sa yo, mwen sèl Muscadin m wè kap fon travay. Men apre sa m tande lapolis arete sa, lapolis arete tan nèg a zam, nou wè, fè l konsa. Nou wè, n ap konn jòj. Y ap fizye nou tout grenn pa grenn. Gad yon nèg ki tonbe la menm. Gad yon nèg ki tonbe. Nan ki sa l te ye? Nèg a chèf sikilasyon, nan ki sa l te ye? Sa li, yo pa ka pran nèg Ti Magali, yo pa ka pran nèg sa yo. Epi nenpòt nèg yo ni yon polis an inifòm yo pran. Jodi a se misye l te ka. Mwen menm tou, mwen lè m pral nan yon bank m met inifòm pou m kapab anliy. And. Sak fè sa lapolis sa yon sèl jan lap fonksyone depi epa nou depi se pa nou depi se pa nou enben gon jou lap ou menm rete la rete la tankou yon bann makak yap fout yap fout antere nou tout tou an makak chak jou nou sou fesbouk moun ap moun ap toujou ap di nou te bon nèg woy bon nèg bon nèg wè mwen mpa bezwen tit mpa bezwen lwanj sa mwen map kanpe gade nou fò ta di yon bann zonbi ki nan lapolis fò ta di zonbi pete sou nou se nou k fòs zam nan mwen m wè nou pi mal nou Nou tankou bann fi, nou tankou bann fig mi. Ou wè tout dan pouri sou nou gen fòs. E se nou k fòs zam nan. Lame te konn pran kakasò nan men moun. Moun ki ta pou ba w lòd yo, se yo menm ki ak, se yo menm k ap founi bandi zam, se yo k ap founi bandi minisyon, k ap bay bandi kòb, k ap kouvri bandi. Nou, nou pa gen tan sa pou n fè? Pa rebele. Pa revòlte. N ap konn jòj. Pa fout tonbe touye anpe nan founisè sa yo la. Gwo se de boujwa la, kan yo, kan yo wè y ap fout pran bal la pou wè. Yo pa konn kot bal ap sòti. On brigad polis ap touye w la an sivil tout jounen. Pa fout tounen teworis tou pou n mache touye yo. N ap konn jòj. Timoun fèt kare pa yon papa nan peyi sa a. Pase anba anviwon 16 mil polisye sa yo la a, timoun fèt kare pa gen papa. Timoun fèt kare leve san papa. Wè! Nou fout chita la tankou yon bann kaka, yon bann pil kaka. Tankou yon bann zonbi, tankou yon bann yon bann malpwòpte, kaka ap tire nou tout jounen, kaka ap tire tout jounen, lè lè lè vin fè makak, vin fè vo kite yo voye nou fè rara, fè nou ap vin fè makak tou, bay bay choute kèk malere, choute kèk inosan. Kote nèg yo e pa fout la wi, moun kap fè dega yo kote yo ye e pa fout atè a la wi, e sendomeng yo ye son son elikoptè ki vin avè yo, e pa fout la yo vini, e pa sòti fraksyon piyate nan ti 3, kot 3 ye? Nou pa fout wè kaka yap fè nou fè? Si yo te fout bezwen, si yo te fout bezwen kanpe ensekirite a moun ki sou tèt nou yo, yo pa fout konn sa pou yo te fè? Yo pa fout konn ki kantite nan nou, ki materyèl pou yo ba nou epi ki kote pou yo voye nou al demantle? Ap fè nou fè lago, fon bann rara, mwen tout operasyon ap mwen pa rara m tou wè yo fè? Rara yo ye bon sa yo janm itil. Okontrè se anmède nan anmède bounda yo, kan nou anmède bounda yo, se sak fè se sak fè polisye an inifòm sa yo ap tonbe nan lari a la a. Nèg kap nèg kal anmède yo pa mouri yo nan cha la yo pa mouri se toujou yon nèg kan inifòm nan la yo yo sispèk son polisye li ye yo tou pranl pase yo chimè deja se chimè mwen nan fè yo chimè si nou bezwen demantle izon pa konn kotel ye kot vilaj de dye paka demantle la annik fèmenl la fè marim fèmenl pa dèyè epi nou ansèklel pa devan la li pa tou fini non yo kitel nan figou lala kanl sòti lap anmède moun yo voye nou nan blende al fè rara li rantre kan ale li sòti ankò nou wè son lago Plak ou kache, m pa konn kiyès ki dèyè lòt an tou, ant lapolis ak yo m pa konn kiyès ki dèyè, sa se tou gon moun kap kouri dèyè yon lòt, m pa konn kiyès ki devan kiyès ki dèyè, gad yon nèg ki tonbe la menm, sa fèm mal, sa fèm mal anpil, gad jan Jid tonbe avan yè, kot dwa de lòm, ou pap tande yon mèd, se pa nou pou fout tèt nou jistis. Nou pa fout kale fon bon jwè Nou konnen pa gen pa gen prizon pou founisè sa yo Pa gen prizon pou pou pou pou politichen sa yo Pa gen prizon pou boujwa sa yo k ap bay kòb Gon seri de nèg nan gouvènman k ap k ap kouvri k ap kouvri pou yo k ap ba yo minisyon Pa gen pa gen prizon pou yo Sa pou n fè Mouton brigad la tou zewo tolerans k ap touye yo Menm jan n ap idantifye antèn yo n ap mache fizye mache fizye founisè yo tou Konnya la wap wè yo pè sak kouri kouri epi gang nan tou kanpe paske li pa gen mwayen ankò pou l fonksyone. E gang nan menm kanpe pa vide lòm kanpe l di w li pa vwayaje, li pa enpòte, li pa ekspòte. Depi w wè bagay nan men l sèke vin yo vin jwenn li, enben chèche konn sa k ap ba l yo fizye moun sa epi lapè. Konnya vide lòm pa t ap jwenn ankò. Nou chita ap fon bann rara ri pè ri pè zen zen se yon bon nèg se ton bon nèg yo fèk kare di nou bon nèg e yo fèk kare di nou bon nèg e se konnya timoun pral leve san papa n ap konn jòj bann makak.